Medam se mesye zanmi fanatik TV lakay Haitiprocom yo bonswa bonjou anko yn fwa nou kontan rejwenn nou nan nouvel video sa e pandan nap di mèsi ak tout zanmi nou yo tout konpatriyot departou atravè mond lan Haiti lakay nou cheri Ebyen nou pote anpil enfòmasyon pou ou la a, jodi a genyen DG pnh la nou vle pale de Frantz Elbé. DG pnh la ki li menm sòti avèk de nouvèl enfòmasyon la a kòm kwa ebyen pnh la ta fè operasyon nan Tòsèl, operasyon sa a bay gwo rezilta selon DG pnh la, kidonk nèg yo selon sa yo di la a yo kraze. E baz vitelom anpil bandi tonbe anpil bandi mare humm Ebyen nan video sa nou pote pou ou la nou pral fè w tande TT k pral dezabiye Frantz Elbe e TT pral vini ak tout prèv ak tout imaj ke tout bandi Frantz Elbe ap di yo arete oubyen ki tonbe yo se manti kidonk pa gen anyen ki fèt pa gen operasyon ki fèt se manti Frantz Elbe ap bay ap blofe popilasyon ayisyèn nan ap blofe nou pou fè kwè ke lapolis ap travay poutan lapolis pap regle anyen ki serye nan peyi sa. Bon se pa nou ki dil e nou pa responsab anyen nan sak pral di a, donk nou pral fò tande TT ki li menm pral ban nou detay. Kidonk Frantz Elbé ki se DG pnh la la a pa rapò avèk tout kritik kap fèt kòm kwa li pa itil anyen nan tèt pnh la, ebyen konnya Frantz Elbé tonbe nan bay manti, Frantz Elbe tonbe nan blofe nou di kel fè operasyon, di ke li touye bandi, li arete bandi poutan se manti pa genyen operasyon ki mennen vre nan baz an Vitelòm nan Tòsèl mèdam e mesye enben se video sa a nou pote pou ou la a kote nou pral fè w tande koze k gen nan peyi Dayiti antouka nou pral envite w wè kèk imaj tou Enben 2 bandi ki ankò la epi Frantz Elbe fè konnen li mare yo oubyen li touye yo. Nèg isit se tèt chaje ou pa ka fin konprann nèg nan leta yo mèt kòmanse byen yo fini mal oubyen yo mèt kòmanse mal yo fini mal. Kidonk afè serye a nèg isit pa gen sa lakay yo, yo pa genyen sa ki rele senserite. Stout sa yap fè fòk yo bay yon manti ladan kanmenm pou fè popilasyon an plezi e nou konnen ti pèp ayisyen an li renmen sa anpil lè ou di bagay ki nan sans yo lè ou di bagay kap fè yo kontan lè ou di bagay kap fè yo santi wap travay enben se youn nan rezon ki fè Frantz Elbé ki se DG pnh la la a tonbe nan bay manti medam e mesye zanmi fanatik tvlakayhaiti.com yo nou pral antre nan videyo a pou nou fè w tande koze nap tounen. M eseye chanje dat lan, malerezman menm sijè a m pa gentan chanje. Men sijè a pale de Jean Charles Moïse ki anonse koze DG pnh la kap ba nou manti Zafon nèg ou fache avè men pa bay peyi a manti Map tande jounal 5 è nan radyo a E pa fòt yo e sa m tap davan yè wi. Se sat fè wè nèg pa vle wèm lap taklem voyem anlè sa tou fou nan m wi. Tout otan Bondye bonm souffle de vi mwen nan mikro gon seri de detay m pap janm tolere yo m pap janm aksepte yo. M fèk ap tande nouvèl la wi nan radyo a la nan rad jounal 5 è a la m tande Woodline avèk m toujou ap bliye non lòt la m tande li. kap li sa lapolis bay. Yo arete 6 bandi nan operasyon nan bagay tònad 1, yo touye 7 bandi. Eske w wont dezòd nan w peyi mesye? Bon poukisa nap fè sa mesye? Poukisa nap fè peyi a sa mesye? Kounya nou fè laprès ap bay manti pou nou. E se sa m t ap di avan yo. M te di ke atansyon, an regle jeneral kòm jounalis pwofesyonèl, lè gen yon bagay ki pase, ou wè jounalis la gen tandans fè kontak a yon otorite, paske se sous ofisyèl. M te byen di sa, e m te gen rezon. Sous ofisyèl yo pa toujou sous kredib. E sak fè si w anbrase metye Ayayay ba yo anpil Ou wè si w anbrase metye sa Ou chwazi se pale ou vle pale nan mikwo Kote w gen moun k ap swiv ou Fò w trè pridan Se pa paske yon nèg di yon pawòl pou annik pote boure sou li kòm si w pran l pou levanjil Non Fò w gen dimansyon pou w analize Paske atansyon Gen yon bagay enpòtan an journalisme, lenfòmasyon son bagay son bagay kle ke w bezwen genyen. Lenfòmasyon. Men le trètman de lenfòmasyon son lòt deba sa ye. Tande byen wi, lenfòmasyon se se youn, men le trètman de lenfòmasyon son lòt deba e sa se lekòl w ale pou w aprann li. Le traitement de l'information, kòman trete yn enfòmasyon. Ou kapab pran enfòmasyon, ou trete l nan ang sa a, mwen m chwazi ang sa a pou m trete l. E lè m trete l nan ang sa a, moun k ap tande panse ke enfòmasyon an fèk rive, alòske l te la deja, men se paske ou te trè mal trete l. Ebyen fò n trè prudan nan sa, sa di leta, les autorités haïtiennes se vre yo se sous ofisyèl men yo pa sous kredible e la polis sot prouve l, mesye m pa bay manti pou nou se travay nou pou n fè paske nou ban m yon nòt lè m gade nan bagay la m wè yon atik ki ekri m ap li m di la polis touye 7 moun, pami yo Chèf gang Yvelt Celestin alyas Tizo yo arete. M gentan kouri la mal achte yon boutèy chanpay. Poutan manti? Manti wi, lè m lage nèg mawon atè a, Tizo ap bwè gwòg li l ap ri nèg yo k ap pase nan, k ap betize ak moun wi. Tizo ap bwè gwòg li nan baz li wi. Ah Nou pa ka fè sa mesye Mwen si, si e pou sa mesye Bon nou pa bezwen janm sal yo Nou pa bezwen byen avèm Paske m pap bay manti pou nou M ap lèd M son pwofesyonèl M al lekòl pou m aprann sa m ap pale la yo Sa di m pa ka vin bay manti pou nèg k ap fè politik yo Kounye a pou yo ka di n ap travay Bon ok Bon m di w yon bagay Epa la m rantre non men nèg yo m ap tande jounal la talè a la etan m pa ka rele timoun yo pou m di yo pa bay sa a kòm enfòmasyon l pa vre. Bon ban m ba w egzanp nèg yo arete on nèg yo site l la a e m kwè misye rele Hervé Celestin alyas ti blan m ap gade nan bagay lan la a. Nèg yo di yo arete l nan kad tònad la. Tònad la. E manti! Mesye n pa ka fè sa! Lè m desann atè a, misye pa gen anyen pou wè ak tònad. Dayè, ki lè tònad la anonse? Yo arete misye vandredi maten. Poukisa yo arete misye? Se lè nèg yo gen enfòmasyon se Vitelòm ki bay Ariel pase pou l antre lakay li. Nèg yo fache. Yo fon pot pote boure anlè a, epi yo rantre nan zòn, kòman kote sa rele, swason nan lakou a, bò kay Josué Pierre Louis anlè a, e la Josué, yo te gen gwo kay anlè a wi. Epi, yo pa jwenn, kòmsi yo pa jwenn poul yo pran pay. On nèg kokobe, 2 pye l koupe wi, 12 janvier, on kokobe, nèg yo arete on kokobe wi. Depi vandredi maten wi, pa di potko gen bagay tònad ki anonse non. Kounye a yo foure misye nan tònad. Mesye, nou pa kab fè sa. E kama frape nou, m di n sa deja. Paske mwen m pa nan bay manti pou okenn ankenn chèf isi. Pa vin blofe pèp la. M te fon twit gon nèg ki di m tete, èske m panse sa ka fè plis byen ou mal. Li, m pa bezwen konn sa l ap fè. Men m pa nan blòf ak nèg. Dayè, lè w di m w arete yon chèf gang yo kou ti zo. Alòske tizon, m pral montre nou la talè, branche kamera, branche telefòn nou. Kòm lapolis pa konn gang yo, m pral montre nèg yo kèk grenn ladan yo. Pou n sispann pase moun nan betiz. M fè eksprè m pran tan m pou m al chèche kèk grenn pou nou. E m ap montre nou nèg misye, nèg lapolis di yo arete a. M ap montre nou misye talè sou ekran la. Kounya ann di ke m fè fwa ak sa lapolis di a, mwen panse ke misye tonbe oubyen nan men lapolis. Dayè Tizo nan dimansyon l pran l pa ka arete. Paske misye pap kite nan arete l konsa. Misye nan menm nivo avèk Vitelòm kòm chèf gang. Kounya lè n di n arete misye, kè m gentan kontan. Kounya m te konn annik deside al pase taba epi se lè m pran m konnen. Nou pa mechan. Ah mesye, si e sa nap fè kòm travay vin panse m pral bat bravo pou nou mesye, pa fè m sa. E sa map di w, wap fè jounalis Ayiti sa. Paske yo pa gen enfòmasyon, yap repete apre swadizan chèf. Apre sa yo panse yo se gwo jounalis ap bay moun leson. Men yo pa gen enfòmasyon. Mwen matè a m di n sa deja e m fè anpil sakrifis pou m gen enfòmasyon atè a. Si w pa t konn sa m di w sa. Donk pa vin blofe moun mesye n pa ka fè sa. Blofè pa p janm lidè. Si w pa nan kèlkeswa sektè l ye a. Blofè pa p janm lidè. E s on verite l ye. Sa di mesye sispann blofe moun. Nou pa ka kriye pa fè grimas. Kounye a lè m di m fon tweet m mande men ke DG polis la prezante videyo banm gade m wè banm li pou m wè sa m tap li a. Zao FM paske nèg isi pran tout moun pou enbesil mwen menm mesye banm di nou yon ti bagay m fè anpil sakrifis pou m jwenn enfòmasyon. Ou gen dwa pa gen respè pou travay mwen paske ou pa dwat. Depi yon nèg pa dwat li pap gen respè pou travay mwen. Men tout moun serye konnen ke travay mwen an merite respè. Klè sou sa. Klè sou sa. Sa vle di ke ou dwe mete respè devan nonm pou travay map fè pou peyi a. Arete yon pakèt moun yo ap di oh nan arete operasyon tònad ki kote ki tònad lèm fon twit m di ke men mesye son gwo operasyon n mennen la fòn ta pataje ti imaj ak pèp la pou yo wè kalite bandi yo kalite bandi nan arete pami moun nèg yo arete m di nèg yo arete yon kokobe wi. Yo arete yon kokobe wi. Hein yo arete yon kokobe. 2 pye misye koupe 12 janvye wi. Yo arete misye depi vendredi maten yo arete l wi. Kounya yo dwe nan tònad yo arete l. Mesye nou blofè anpil mesye. Nou blofè wi. Tande wi. Epi nèg yo mete sou paj yo banm gade m wè m wè yon tit la gen yon jounal la m tap li. M tande operasyon tònad 1 6 arestasyon omwen 7 bandi stope. Se gwo bagay wi. Lè yo di w omwen, m sonje nou te lekòl. E pa sa? Omwen, opli. E pi ban m tou pote yon ti presizyon pou nou. Lè w envite yon moun nan fèt lakay ou, ou di ke e ben kat sa a li valab pou omwen 2 pèsòn. Tande wi peyi a. Moun k ap envite moun yo. E n ap pale franse pafwa nou fè flay. Sa di si ou di ke kat sa a li valab pou omwen 2 pèsòn. Ou konn sa w di moun nan? Ou di l ke li ka pote nenpòt 10 moun vini. Mennen nenpòt 10, 20 moun pa gen pwoblèm. Paske omwen 2, sa di pou pi piti 2, sa di l ka plis ke 2. Ou konprann, nou tande franse a? Men si moun nan di 4 sa li valab pou o pli 2 pèsòn, pa gen a sòtir de la. Se 2 moun. Swa l youn ou byen l 2. Men l pa ka plis ke 2. Paske l di o pli 2. Men depi ou wè l di omwen 2, li ka plis ke 2. Nèg yo di ke kay yo touye plis bandi nan baz Vitelòm wi. Se ti gout dlo m al bwè wi lè m wè bagay sa. Sa di nan baz Vitelòm nan nèg yo di yo touye omwen 7 bandi. Sa vle di pou pi piti 7. Ki donk gen nenpòt 10, 15, 20 bandi t tonbe nan gang Vitelòm dèyè a. Ahh mesye, bon m gade pou m wè. Tande Pòtoprens, 3 fevriye 2023, en centre info, m ap li la a wi, tande wi, gen yon inite ki rele UTAG, se yo ki mennen operasyon sa a, UTAG, e pou ou Gerondieu m pa mete videyo sou ekran la a wi, pou m montre n nan ki betiz n ap pase, lè m tagèt nèg yo, yo voye yon pakèt imaj ban mwen. Koman ima bon la sosyete polisye nan operasyon lap filma on men sa di on men kenbe zam epi la telefòn lap filme lon lòt men gade yon peyi difisil mesye sa di m di nèg yo mesye nou pa ka fè cho yon peyi an difikilte moun ap tonbe polisye ap tonbe komisè ap tonbe enspektè ap tonbe fòmatè ap tonbe yo ap kidnape moun anndan lakay kounya lapolis ap fè cho medyatik nou pa ka fè sa mesye. On zòn difisil wi. Tòsèl Pènye zòn difisil. Pandan map pale avèw la yo yo kidnap on nèg la sou Pènye a wi. Depi maten yo pranl lal nan men nèg yo wi. Sa di on zòn difisil wi. Pou lapolis nan operasyon epi telefòn nan men ap filme ap fè show off epi zam kenbe nan lòt men. Epou lasosyete paskem wont pou nou t fèm pa pibliye tout videyo la sou ekranm nan la wi. Se pou je wont je ase. Nou pa wont mwen m wont pou la polis mwen menm. Nou menm nou pa wont men mwen m gen nen m wont. Da yo wè nen m gwo m gen nen. Nen m gwo m gen nen. A di m wont pou nou. Nou menm nou pa wont mwen m wont pou nou. E sa t fè wè m pa lage imaj yo sou ekran pou m ta montre nou jan nèg isi ap pase n nan tenten. Ban m li pou nou. E yo di ke utag, simo, udmo. Polis Taba yo mennen yon gwo operasyon ki solde, tande wi, ki solde a lentèpelasyon denome Yveltan Celestin alyas Tizo. Ou wè lè nèg yo lage baay sa, Tizo e ri l ap ri l ap bwè gwòg li wi. L ap bwè gwòg li l ap ri nèg yo. Kòmsi mesye pou n ap pase yon sosyete nan betiz konsa mesye? Se sa t fè w wè nèg ap takle m Ayiti a wi. Paske yo sèlman ap repete grimas nou ba yo men yo pa gen enfòmasyon pou yo chèche atè a sa k ap di. Mesye pa fè sa mesye. Nou pa ka fè sa. Kòmsi n panse se blag, kòmsi m pa dòmi nan nuit, tout inè di maten m ap bouske enfòmasyon. Fò n pa fè sa mesye. An kòmsi li 11 è minwi m poko dòmi map chache enfòmasyon kòmsi n panse paskem enbesil se paskem deside fon travay ou pa peyem pou sa dayè ou pa gon pyas nan dadò pou ta peyem non plis menm chwazi fon travay pwofesyonèl poum pa nan bay manti pou moun ni m pap fè pèsòn abi depi w wèm denonse yon vagabon mèt kwèm a 100 pousan se verite m bay sou li. Fòn pa fè sa mesye. Kounye a lè w al di mwen menm Theriel tizo nan men lapolis tizo wi m pral bon ok kòm nèg sa yo genlè pa janm konn moun yo ap arete yo vin gade avè m la sosyete bon m ale la dwat paske lapolis ap manke n dega fò nou montre peyi a verite a sa l ye. Kounya ou pral tande yon malandren ki pa konprann anyen li pral di ke ou wè misye sa lap fè la lap kraze lapolis poul montre bandi yo pwisan m pap kraze lapolis non map demanti lapolis kap bay tout peyi a manti se mantò mantò nap bay nou paka fè sa nou paka fè sa kòm nou pa konn moun yo vin branche telefòn frans elbe pran telefòn ou vin gade bandi yo. Vin gad ayè nou pa itil anyen m pataje anpil avè n Diane pa fè anyen nou pa itil anyen ou wè da fè kèk tan m pa prezante imaj paske m panse n te ka fon bagay serye men anyen n pap fè anyen ditou anyen anyen anyen kòm nou pa konn nèg yo vin gad avè mwen pou gon ide paske ou pa ka arete moun epi wap di se moun ou pa konn moun yo hadj pou arete bandi fò w konn bandi bon w pa konn bandi wap arete bandi e sou blòf ou ye kòm ou pa konnen yo vin la avè m. Bon m kite w bon m ba w tan pou w monte pou w vin gade bandi yo, vrè bandi yo ok, vrè kriminèl, vrè asasen, vrè kidnapè vin gade, men Tizo la a wi epi nèg yo di w ke misye yo arete misye o ki solde a lentèr epi y ap pale gwo fransè wi gwo fransè y ap pale wi ap vin blofe pèp la mesye pa fè tete bagay konsa e m fache blofe pale yo bon m kòmanse la a pou nou omwen n a gen yon ide. Misye li atè a. A di tout nap betize di o tònad na rete sesi misye ap gade nou latè a la. Misye atè lap bwè gwòg li towo sa. Se misye t rele Patrice. Towo sa. Non. Meni misye nan. Nèg sa map kanpe la. Layite. Layite. Bon m retounen sou misye pou nou. Ok banm kitel la ma kontinye men nom sa men tizo kòm nou pa konn nèg yo men tizo e pa misye non misye e nònòl tonbe deja nèg kabaay jón sou li a e misye tizo a kòm lapolis pa konn nèg yo fò m oblije retounen yo pou li donk misye li menm li tonbe e se pa lapolis ki lage l atè se nèg 400 t lage misye atè se li t nònò misye tonbe l menm Donk lapolis pa konn nèg yo, tanzantan fò n retounen ak kèlke imaj pou n montre nèg yo. Misye l menm se Patris, nèg ou wè kabaay Chikago an, pwisan, pwisan kidnapè, asasen, kriminèl, nèg k ap tiye moun pou ti krik ti krak, jan w ap gade misye la. Ok, misye se Patris. Ok? Misye w ap gade la sou ekran. Patrice. Sa di Zafa arete moun epi ou di se men yon arete tel ki chèf gang men men vrè chèf gang yo la kap kòmande tòsèl Pernier m pral montre nou toujou donk misye se Patrice donk si n pa konnen yo ou konprann sa m di nou donk men ni se misye Patrice Frantz Elbe vin pran telefòn ou vin gade pou peyi a paske ou pa konn nèg yo e komisè polis Tabarre ou pa konn anyen nan nèg yo vin gade fè screenshot yo. Sonje TT. Sa se m di nou deja. Se yon ti kout men map bay peyi a. Ok? Se yon ti kout men map bay peyi a. Donk pa banm manti. Banm verite. Paske mwen map ede nou pap ede mwen menm. Mwen map ede nou menm. Nou pa peye m pou sa. Map ede nou. Misye se Patrice. Kriminel pa tante. Gang vitelom nou pa konn neg yo pa vin bay moun a zanana pou sizann san kò pa tris jan wap gadel la tatou nan tout kò li bouch li pèse je de li bay serye kriminel de o ran jan wap gade misye sou ekran la se neg kap komande anba galet kap frape ki vin an monte jwenn tizo kap frape nan gang vitelom se neg sa yo pou arete fòn fòn gade bay yo nou pa ka fè sa donk pa bay peyi a manti Pa bay pti koze la pou sa. Ou konprann? Donk si n pa men misye e pa misye lighted. Lighted. Asasen de renon. Misye kite peyi an deja. Li ale an Repiblik Dominikèn. E Vitelòm voye rele l paske son bon jwè l ye. Misye tire moun pou w dan griyen. Son pwisan kidnapè ki la. Sa di si n ap arete men moun pou n arete yo. Yo nan lari a, yo atè a. Dayè ti zo dòmi lakay li chak swa. Yo domi lakay li chak swa. Sa veut dire ke suspann blofe pèp la. Ok misye rele Laited. Kriminèl, kidnapè. Se ankò Laited. Men misye Dieu sa nap gade la. Jan nap gade misye a. Se Laited. Donk pa bay pèp la manti. Nou pap janm dakò ak TT. Paske m pa dakò blof la. Se konsa m dakò fonksyone.